Yon moun mouri ak plizyè lòt blese, pami yo yon pastè, yon elèv lekòl. Nan moman n ap pale a la, bandi Savyen yo ap opere sou wout nasyonal nimewo 1 an Nan Kafou Pèy, e bandi yo ta sanble tou deside mache al pran polis swat yo ki kantone nan komisarya Pat Chwal la. Bonjou bonswa tout moun, jodi a ankò mwen gen plezi pou m enfòme n, pote enfòmasyon pou ou, tou depan de lè ki kote e moman ou pral tande epi gade videyo sa, medam mesye rale chèz ou chita, Men nouvèl la nan bon jan ti mamit. Gen anpil gwo kout zam otomatik k ap tire kounya la, tou prè espas kote polisye swat yo kantone a akoz gwo kout zam otomatik bandi ap tire nan zòn nan tout moun pat chwal ap kouri kite lakay yo pou al pran refij lòt kote. Plis enfòmasyon medam mesye se Desir Venès ki se korespondan Radyo Mega, nan mikwo Romanè Samdi t ap esplike ki sa k t ap pase a e l fè konnen tou genyen majistra a jodi a la ki ta dwe al reponn kesyon komisè a sou akizasyon chèf gang Likson mete sou do l e se nan moman sa tou kout bal pete ta sanble se ta kapab yon mwayen pou anpeche majistra a al reponn kesyon sou sa li gen a wè ak Luckson ki te akize l sou kòb li ta voye bay polisye yo manje. Medam mesye, anpil enfòmasyon ak lòt nan detay yo, bandi Savyen yo vin pi move nan moman yo fin touye 6 polisye yo jan n te konnen l lan. Rete la, Vdezi Venus, depi Ti Rivyè dlatibonit, presizeman nan zòn Lyankou, ap eksplike nou kisa l wè, kisa l tande Nan mikwo Romanes Samedi sou Sofia TV 83. Nou anonse l la, se yon sitiyasyon de panik ki soti sou ti rivyè Latibonit pou travèse sou Lyankou. Jan w ap tande a, se anpil detonasyon, anpil kout bal otomatik kote bandi sa yo deplase kite baz yo pou vin dechèpiye biznis ki sou zòn sa a ak machin k ap travèse, k ap soti Pòtoprens e machin k ap soti Elias Pine yo. Wi, fwa sa se nan sant Lyon fwa menm nèg yo rantre, se pa se pa nan wout, se pa nan nan gwo gwo wout ki gen sou Sèlbè a, men se nan sant Lyon fwa menm maten an y ap opere la. Radio Mega. Donk, depi aprè lamò polisye yo, kouman zòn nan ye? Se pratikman lapolis abandone komisarya ki sou Lyankou a. Gen lè Jean Sou dirije Latibonit lapolis abandone l, s on popilasyon ki pratikman lese pou kont yo Romanes. Yo fè kisa? Fon popilasyon te lèse pou kont. Depi aprè e polis yo te fin mouri a, komisarya Lyankou li abandone menm jan komisarya Ti Rivyè Latibonit li abandone tou. Sa m dwe konnen kòm verite sou kò polisye yo, se chen k te manje yo vre oubyen yo te jwenn yo te pran kò yo? Jiska prezan, pako pa gen pyès dilijans ki fèt bò kote lapolis pou rekipere kadav 6 polisye yo, yo toujou nan sa vye nan simetyè Ditrèy la. Bon, finalman, gen 2 moun ki te pataje 2 videyo kote chen ap manje kò. Donk se chen ki te manje yo? Non non pa gen sa e pa sa pa gen anyen a wè ak verite sou kò polisye yo videyo ke w wè sikile sou rezo sosyo yo. Ah donk pou kò polisye yo menm bandi yo te ale avèk yo anndan donk se yo k konn sa yo fè avè yo. Wi yo antre yo mete yo nan simetyè nan simetyè ki tou prè a nan zòn nan yon ti lokalite ki rele Ditrèy. Donk se pa yo menm vrèman chyen t ap manje a se sa? Non pou se pa yo menm chen tap manje video ke m wè kap tounen an bouk sou rezo yo. Men pou maten an m ta ka di w pratikman tout aktivite nan komin Lyankou pou monte Vèrèt oblije paralize nan tout nivo pa rapò avèk kout bal kap chante swit avèk 200 de lye ke bandi Gran Grif ki soti nan Favien nan premyè seksyon Ti Rivyè Latibonit vin fè sou zòn sa a e paran An definisyon, nan kou kou a, si se timoun lekòl, machin ki te nan lari ap frape avèk machin, motosiklèt ap frape ak motosiklèt. Tout moun ap kouri. Zòn sa finalman pa gen anyen daktivite ladan l kwa? Bon frè. Zòn sa Lyankou a pa gen anyen k ap mache ladan li? Non, pratikman tout aktivite oblije kanpe depi aprè polisye yo te fin mouri a. Se ti sa k ap fonksyone se o ralanti. E pou biwo leta de enstitisyon pa genyen nan zòn sa a? Pa genyen twò gwo apre lameri ki genyen nan zòn nan pa genyen. Sonje Lyankou se te yon katye ke l te ye. Yon katye sou komin Vèvèt ki te vin releve o rang komin nan desizyon ke Michèl Mateli t ap pran yo. Se youn nan nouvèl komin yo. Donk Lyankou te vin komin sou Mateli la e kounya la commune de Lyankou se sèlman meri a l plizoumwen k genyen kòm enstitisyon leta avèk komisarya men komisarya nèg yo lage l la. Te komisarya se te ban m pèmèt ke oditwa a konnen sa komisarya Lyankou a se te popilasyon an menm ki te pratikman konstui l e te chèche kontak pou lapolis te vin ladan l. Karizye, Se de, se de kout, se pa koutwazi komisarya a te konstwi, se pa, se pa yon edifis m ta ka di ke se leta ki te konstwi l. Gen yon voice m t ap tande, gen yon sèten Luckson avèk yon majistra laba. Kisa w ka di m ki verite sou kesyon sa a, kòmkwa majistra pran kòb nan men bandi a pou l achte manje pou polisye yo e ke gen yon batay, polisye yo genlè met dòmi nan je detwa bandi? Chèf bandi a fache, li di l pa ka bay polisye yo manje pou y ap tire pou y ap tire sòlda l. Se sa bagay la te ye tout bon vre? Bon, pratikman, majistra te demanti sa. Majistra te demanti l, te fè kwè se yon gwoup dyaspora ki renmen Lyankou anpil ki te fè koudakout dèyè Etazini pou te pèmèt ke l te jwenn lajan pou l te bay polisye yo manje. E msye te nye ke l te gen relasyon avèk Luckson Elan, chèf baz Gran Grif la. E apre, Luckson ta pral soti yon lòt voice pou l te fè kwè li menm l gen bon relasyon avèk majistra a paske li konn bay majistra a lajan e l konn vann majistra a machandiz tankou siman avèk fè. e li fè kwè ke li te vann majistra a 2 kamyon siman ak yon kamyon fè, e jiska prezan kòb la pa nan men majistra a. Se jodi a, jodi a 8, jodi mèkredi 8 fevriye a, majistra a gen envitasyon e komisè AI Senmak la, mèt Venson François pou al tande l, e lendi maten an se panik total. nan kominote li an Koutwaz la e sout avèk kout zam ki ap chante nan tout direksyon paske mesye yo te deja desann sou zòn nan se lè zòn an fèt te deja rive jwenn nou mesye yo te deja detounen on kamyon on kamyon gaz e ki sanble t ap travense sou zòn nan e se se ki lakoz nan moman ke n ap pale a la se panik total malgre detonasyon yo fon kanpe e. Klè lari a lari a deja blanch ou pa tande machin k ap sikile ou pa tande motosiklèt k ap sikile. Donk ou panse sa a ka gen rapò avèk ale majistra devan pakè a? Radio Mega. Bon, e nou pa konnen si l gen, si l pral gen, si l gen rapò avèk. Èske nan zòn kote bandi yo vini an se nan wout sa a menm majistra ap pase pou l al pakè a? Wi, se nan wout sa a menm. Se sèl wout ki genyen. Li an kou se pratikan yon sèl wout ke l genyen pou Desèmak pou ale Ponsonde, de Ponsonde pou moute Mibalè. Donk sa vle di si majistra pa ale la talè la li te gen tire sou wout la li pat ka pase? Wi li ka li ka pratikman montre ke sitiyasyon an te konplike pa rapò avèk sa ki genyen kòm la twoublay e kout drapo de majistra ap chante yo ta montre ke se sa ki anpeche li rive e pou komisè al tande l. M panse sitiyasyon sa pa ta dwe two dire. E malgre ke polisye yo yo gen revandikasyon ki trè jis, Romanès, kote nou te gade sa deja nan boustè a e swit avèk enstalasyon oubyen e priz de pozisyon direktè depatmantal la te pran nan soukomisarya Ponsonde pou te mete e de polisye siyoto Iblo ladan l, men se te san mwayen avèk zong, menm yon motosiklèt nèg yo pa t genyen pou yo te deplase e li pi pou komin Lyankou ak Ti Rivyè Latibonit machin ke komisarya yo genyen. Absans polisye sou zòn yo nan dènye jou sa yo pa fè sanblan sitiyasyon an vin plis konplike pou Latibonit paske mesye yo gen boulva nan men yo pou yo ramifye pou yo jwenn bal rantre vin jwenn yo avèk fasilite sitou lè nou konnen transpò de fwontyè a la se youn nan zòn ki pèmèt ke bal rantre trè trè trè fasil nan peyi a sitou nan Latibonit e ki ka koz ke sitiyasyon Latibonit lan vin plis konplike e pou sa n ap mande avèk responsab DGPNH la Se swa l sa oubyen l pa sa. Ke l vide lè l ye. Si e popilasyon pou asime responsablite yo pou omwen si e kite pou yo kite peyi a oubyen si e venn yo ka gonfle ansanm pou yo fon bagay pou retire zòn nan nan sitiyasyon ke li ye a, pou yo retire l. Men si lapolis vle pran desizyon ke yo aji byen rapid pou omwen e fèmen sitiyasyon an pou omwen lè lapolis la deside vin pran kou bagay la pa vin pi konplike pou yo. Lapolis la kapab Dezi. Nèg yo pi chèf ke lapolis la. Nèg yo gen bagay nan men yo ke lapolis la. Lapolis la prèske pa kapab. Nou kapab e si n te fè 86 m kwè 2023, 2024 nou ka fè le ton pou chanje peyi a pou sa Latibonit reprezante Romanes atravè la repiblik ou atravè le mond nan sa ki gen a wè avèk rizikilti, diri, agrikòl se pa sa ke Latibonit merite sa k ap pase depi plis pase 5 an. Je otorite yo fèmen sou li. M panse sa a se twòp. Moun yo dwe wè kisa ke yo ka fè. Prèske chak jou, nèg yo ap soti sou wout, y ap kidnape 2 otobis k ap travèse k ap travèse zòn nan. Lè responsab yo nan Leta konnen ke Lyankou jodi a li vin yon zòn de travès nimewo 1 parapò avèk Kanaran ki bloke, m panse misye te ka omwen gon lòt. ak konfyans yo ta ka pote avèk zòn sa yo. Vandredi a, se plis pase 4 otobis wi, ti minibis yo wi, nèg yo kidnape avèk tout moun ladan antre nan baz wi. Vandredi. Moun pa epanye non, moun k ap travèse. E mesye se otè dòm ke yo tire kout bal wi, lè yo rive sou wout la. Machin k ap kouri pou yo sove de jistès yo, yo tire bal sou yo wi. Sitiyasyon konplike anpil nan Latibonit Romanes. Nan e tout kote. Men Dera manke mouri anlè a la sou Fò Jak la. E tout kote wi Dezi. E tout kote. E bagay la pa bon nan men nou. Antouka la prudence est de mise. Lèzetazini debake an 94, li pran materyèl pou lame Dayiti pou 1 milya 300 milyon dola. Yo al lakay yo avè yo. Si jodi a le Canada la etazini ap ede m enben m pa mande 3 banm 1 milyon an banm 1 milya a men si yap ede nou yap bann 300 milyon materyèl piske epa kado yap fè nou paske ou paka fin vòlè bagay lakay mwen epi wal pran lwa lakay ou pou pa ban mwen n pa vre li pa gen sans. Epi ou dim se ou ankò kap pot solisyon. Kòmsi nou tout pè mouri nou tout bezwen nou tout vle al nan syèl padon epi nou tout pè mouri kòman nou prale vivan nou pa ka al nan syèl vivan non sa pa egziste nèg al nan syèl vivan jodia nou bezwen des entèlokitè teknikman konpetan politikman konsyan ki pou chita diskite avèk lèzetazini pou di lèzetazini M pa gon lame, m pap fòme lame pou m al nan lagè avè w, men m ap fòme yon lame, yon gwo lame, paske Ayiti se yon peyi ki gen souverènte granmoun ki dwe ka sekirize tèt li. Lèzetazini ap transpòte an Ikrèn tout lajan l ap voye an Ikrèn yo, cha l ap voye an Ikrèn yo, se pou Ikrèn ka defann teritwa l wi. Anh, yap goumen pou defann teritwa Ikrèn, epil mwen menm li dim li anpeche mwen m sekirize teritwa pam, nou wè sa gen sans? An nou mande Lèzetazini ba nou chans. Anh, polis Kanada prepare la, ou te mèt wèl tande lap fè tout operasyon tòsèl se nad bay nad. Mesye dam, m tande laprès ap fon pakèt tole, o wi rezo sosyo bon. Operasyon k mennen tòsèl la. Mwen m pon espè nan kesyon lame polis men m gon minimòm m pa enbesil nèt si m pral mennen yon operasyon nan yon perimèt fò m gade kote kote si m bare kote nèg la ka soti fò m fon o Poum mete nèg map pran non oh. Wal barel wap tire souli tòsèl li moute fòjak lalel touye moun li kidnape moun ou pa al gade ki kote sim barel tòsèl lap moute fòjak enbe fòm gentan gen yon chèk pwent ki al kanpe nan wout poul parèt fòjak la sil pral pase pa kwadèboukè fòm gentan gen yon may mwen travay fòm gentan voye yon twoup al kanpe nan wout poul al parèt kwadèboukè a. Si pou l parèt pou l al Metivye, fò m gen tan gon gwoup Petyonvil, andon on nèg parèt anfas li la, ou fè de twa kout bal, li menm li kito ap goumen l ap frape, kraze vye machin, fè lòbèy, epi li menm li monte Fòjak l al mete baz li. Li monte Kenskòf, li mete baz li. Li monte Dirivye, bon ok. Pandan w ap frape avè l, l ale l kidnape moun, kote l al a moun yo? M ap fè operasyon, m ap rele lapolis, m ap mete lame a, m ap di lame a men tout tou sèke m mwen, ou di mwen èske lame ap fè penetrasyon, nou menm kòm se polisye n ye, nou pa gen espesyalizasyon nan kesyon geriya iben, nou menm n ap rete deyò pou n pran grenn k ap kouri. Y ap jwe nou. Y ap jwe nou jiskaske yo mennen nou kote yo prale a. Alòske si demenm maten Anbasad ameriken dakò, si nou menm laprès ki la a, près pale, près ekri ki la a, nou antre nan batay la, nou sansibilize peyi a, nou fè peyi a retire ipokrizi ke se lame sesi, pa gen lame sou latè ki pa fè krim, pa gen lame sou latè ki pa gen dezòd ladan l, pa gen lame sou latè k Bondye. Men sepandan, yo pa janm di la police des armées, yo di l'Eternel des armées, l'armée vient du ciel. Ke yo te gen dosye w nan yon ti gang, ke leta yo te gentan arete w nan vòlè kabrit, ke yo te arete w nan vòlè bèf, ke, jodi a met sa yo de kote. Jodi a, sèl fòs ki pou kapab, wè si nou bezwen kontinye viv, se nou tout rantre nan yon konba pou pèmèt lame d'Ayiti, Repran kontwòl peyi a pou remete nanm peyi a sou li. Paske nanm peyi a se nan men lame li ye. Se li k konn sekrè peyi a. Nèg yo gen rezon k fè yo ame peyi a avèk ak 47, M 14, M 4, M sesi, M sela. Polis sa pa p janm ka goumen avèk li. L ap fè 2 kout bal, demen maten y ap tounen menm jan. Paske lame a li menm. Si se lamyen kal savyen lap rive savyen lap fin goumen avèk nèg savyen yo epi lap tou mete baz lap ret la lame a tout la si lame antre vilaj de Dye lame ap tou rete vilaj de Dye si lame antre tòsèl lame ap tou fon yon baz tòsèl Men lè w annik vini w fè 2 kout bal w ale, bandi an tounen l touye tout moun ki la kounya. Tout moun ki tap kolabore avèk polisye yo, ebyen ou met tout moun sa yo dan lensekirite. Moun sa yo pap janm denonse bandi pou ou paske yo konnen ou menm se se teyat ou vin jwe, kou ou fin vire yap rete nan men bandi yo, ebyen yo menm yo pap kolabore, de se fè sekirite, stabilite pap janm tounen nan peyi a. E se poutèt sa maten an nou reintere mobilizasyon, nou reintere nou menm près pale près ekri, Rezo sosyo yo, ki jwe yon wòl preponderan nan lavi, fòmasyon ak enfòmasyon popilasyon an. An nou rewè batay pou peyi a, paske anndan lame a, li gen 18 filyè metye. Gwo gwoup pakèt nèg ki nan gang la, lame a ka pran yo, transfòme yo, yo vin sitwayen demen wi. Yo ka pran yo fè yo vin moun demen wi. Men, si nou rete, n ap epanouyi, n ap grandi. Ipokrizi nèg k ap fè tout emisyon, y ap fè tout emisyon pale polis, o y ap bay, e polis bay ke, ou te mèt bay polis la syèl. Li pa ka rezoud sa ki la a, paske li pa gen misyon pou sa. Konfye peyi a, an nou tout met men pou ke Lame Dayiti repran chaj peyi a. Rekonfye peyi a. Gade, m fini pou m di. Ou pa wè kisa minis anviwònman an fè? James Cadet, Tout kote gen militè ki te andedan brigad des aires protégées, sa yo rele bsap la, minis anviwònman an fon, m pa ka di w si se lòd li jwenn nan men gouvènman an, li pran yon kominike li anile batch la. Alòske mòn Laboul 12, kote w wè ti makak ye a, se te brigad. anviwònmantal ki te la, ki te pote sekirite non sèlman pou popilasyon an, men pou moun sa a. Nan mòn kabrit, se te yo ki te la, ministè anviwònman retire yo. Nan Kanaran kote ou wè Jeff gen baz la, se yo ki te la, ministè anviwònman retire yo. Mande ministè anviwònman jodi a, ki enterè l gen nan gang yo, ki fè li retire nèg bsap yo, li ranplase l pa gang? Epi nou tout di n ap pale de sekirite, nou vle sekirite. Pap janm gen sekirite toutotan Nou pa konprann ke peyi a, kilti peyi a, Ayiti se yon peyi kilti ame, se pa yon peyi ki gen pratik polis. Ou pa ka pran yon polis sivil pou di w ap mete goumen avèk de nèg ame. E se poutèt sa maten an nou bay konferans lan pou n mande nou menm jenn gason ak jenn fanm ki. An nou angaje nou nan batay pou pèmèt definitivman sekirite kapab tounen, paske depi gen sekirite, stabilite ap vini, depi gen stabilite, aktivite ekonomi, lavi ap reprann dan peyi a.